Et sous Chanel Silla, c'est info 24 heures sur 24 et puis 7 jours sur 7. Allez-y pour votre émission préférée sur votre chaîne préférée. Mais juste avant de commencer, voici pour vous. C'est vous Je dis à n'a fait gaz monsieur suspend. Son vient de dire, public. Pour nous pas dire, nous pas M pran pèp la an temwen pou m di nou, mwen vle lòd mete nan zafè gaz la. Mwen vle yon nèg ki nan biznis gaz, paske mesye, nou pa plis ke ni, se nou 5 ki nan biznis gaz nan peyi a. Nou 5 sa, se pou nou konnen, se pou nou bay leta, paske lè m achte gaz la kach, m ban nou kredi. Pèp la fò konn sa. Leta peye gaz la kach. Li vin vann nèg yo li kredi. Li ba ou kredi 30 jou. Men 30 jou pa ka 90 jou, 30 jou pa ka 120 jou, 30 jou pa ka 6 mwa. Mesye, 30 jou pou m konte byen se yon mwa li ye. Mentnan m mande minis finans lan, apati de jodi a n ap pale a la, se pou pran desizyon pou mesye sa yo pou yo bay yon lèt de kredi nan bank yo. Minis finans, m ap pale avè w, m kwè w konprann, m kwè w tande. Mesye yo ki bezwen fè komès gaz nan peyi a, y ap ba w yon lèt kredi. Paske nou menm se kach n achte gaz la. Lè 30 jou a rive si yo pa peye w ap touche. Epi ou menm avèk gouvènè bank santral la chita ak mesye yo tou. Jwenn bon jan mwayen pou lè y ap plenyen pou afè dola pou nou ou menm avèk yo pou nou konnen ki bò yo te konn jwenn dola lè yo te konn achte gaz la. Lè yo te touche 6 milya 400 milyon goud la nan ki dola yo te chanje l. Paske mesye m bouke. M pa ka kontinye goumen avèk nou konsa ankò. Les mauvaises habitudes dans la vie durent. Mwen fatige. Bay peyi yon chans. Pandan nou konnen kòb la e nan men nou gen 150 milyon dola epi nou gen yon lòt ajans li menm k ap pale nan radyo k ap di rezèv bank santral bese. Kot kòb la? Ann sispann. Ann met tèt nou ansanm. Se yon antreprenè m ye. Nou bliye sa. Se biznis mwen te m konn fè. Se sa k fè m konprann bagay yo byen konsa tou. Pa fè erè sa. Pa pase sou kote. Vin dwat. Vin ansanm pou n konstwi peyi a msye. Mwen pa gen kont a pèsonn. M tande pawòl ap pale nan radyo oubyen nan tele. Mwen pa rayi nou, sa m gen avèk nou. Okontrè, se pou n ta vin pi rich. Men pou n vin rich nan bon kondisyon. Nou pa kab vin rich tou menm jan nou sot fè pandan 13 mwa nou fè kòb sa a nou refize aksepte ke se de dayè minis. Ça c'est une vidéo qui peut provoquer beaucoup de nostalgie de la part des fans de Jovenel Moïse. Pa bliye Jovenel Moïse se kelken nan dènye tan an ebyen ki te vle leve tèt pèp la kont yon seri de moun ki lage kò yo nan yon seri de pratik m ta kapab di pou kraze peyi a, pou fini ak peyi a. E koute fò n di ke pratik sa yo la depi yon bon bout tan. Men Jovenel Moïse te vle lanse nan lojik sila a, elas! Prezidan an asasinen epi peyi a nan sitiyasyon pi difisil. Brèf! Pou emisyon jodi a la a, m panse ke Ebyen gon yon lòt batay ankò ki te fèt, sè ke le ministre de la justice et de la sécurité publique ki li menm nan yon emisyon, paske m pap janm bliye emisyon sa ki tap tante fè sa m ta kapab rele yon sòt de jimnastik, men ki pa rive fè sa paske il n'a pas su s'exprimer, m redi sa ankò, dòkteman, li pa gen langaj ministre, men li te vle mete pye l atè a pou kapab montre ke li rive nan vare. Men kès ki sè pase o final? Ebyen. Nèg je nèf yo fè minis sa vole anba kout bale o final on peut dire ke je nèf ap mennen sou gouvènman an de zero paske le 17 oktòb 2021 Ariel Henry te tante pase o nivo de kafou aviyasyon ebyen nèg yo te fè Ariel Henry vole anba kout bal epi Kèlke jou aprè, Minis Enteryè ak Kolektivite Teritoryal ki fè ofis de Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique, ebyen li menm ale nan Varreux. Epi sa w tande a la a, anpil kout bal. Men écoutez, j'ai la chance de regarder une petite vidéo. Et puis, voir deux autres photos. Yon premye foto kote ke m kwè machin minis lan nèg yo manyen l anba kout bal. Se Bondye k sove minis la. Gen yon lòt foto kote ke bon minis lan mete yon jile pa bal sou li m gen presyon ke se kòm yon moun ki rive pou premye jou li nan lame. Donk olye m tande vèsyon chak swa m tande ti sa nan byen yo y ap tande yon vèsyon diferan donk m met pye m atè m pran delegasyon di premye minis m di vin rann mwen kont sou plas de sa k ap pase donk depi 5 è e kèk mwen sou wout m ap patwouye pou mwen menm mwen konnen ki sa k ap pase. Men bal men bal men bal men bal. Men bal jodi 27 la la nou la bal jodi a 27 la nou la bal kap tonbe la nan tèminal la bal jodi 27 la la. Yo, pa ekspoze w la ok, fò ti bak, fò ti bak, fò ti bak. Mwen gen lapolis la. Ok. Gen anpil polisye la yo anndan minis jistis lan la yo vle al kache anndan li pa ka fè anyen tou e nou poko ka sòti tou nou poko ka sòti pa rapò avèk jan bagay la ye la tande tout se katouch nou kache anndan nap tande la. Anpil bal, anpil bal. Ok. Men tèminal la. Menm nan lakou a la, gen k tonbe. Minis la sanble ak yon jounaliste Jeuno ki petèt pou la premyè fwa fè yon dirèk. Paske jan l ap pale a la se kòmsi s on moun ki rive sou plas. Men, ekoute! E se kòm eksprime sa fyète d'être sur place. Men l pa t janm konn kisa k ap tann li. Ebyen de retou, baw, baw, baw sa w tande a la anpil kout bal epi minis lan avèk 15 polisye ki te avè li oubyen ajan de sekirite ebyen nèg sa yo oblije kouri. Fò m di nou ke humm bagay la pa fasil jan w konprann nan minis. Nèg ki gen zam nan men yo ou pa jwe avè yo. E sitou se de nèg ki m ta kapab di tan Anpil fwa yo mezire yo avèk lapolis, yo konnen kapasite lapolis. Donk, ou te kapab al anba a vre wi men, fò w te byen eskòte, fò w ta gen anviwon 400 nèg avèk ou pou t ap sòti anba a. E malgre tou, nèg yo t ap pete bal paske genyen anpil estrateji ki t ap deplwaye pa bò kote mesye je nèf yo. Donk, minis lan sòti an kaskad. Minis lan oblije kouri ansanm ak nèg li yo paske ebyen yo t ap fè l vole anba bal. Ann al wè batay la non kòman sa te ye. Paske yè te gen anpil kout bal ki t ap pete. Men lapolis petètre pou la premyè fwa reyisi sa n ta kapab rele yon afwontman. M p ap di operasyon non. Yon afwontman ki te sanse byen kowòdone. Paske, tout aks m ta kapab di ki gen kontwòl je nèf yo, lapolis te sanse fè anpil tantativ pou kapab bouche aks sa yo. Te vin rive yon kote kote ke gen enfòmasyon ki t ap sikile kòmkwa baz Cimo a te an difikilte e yo te mande ranfò e ke ranfò te rive a tan. Gen yon ti diferans ant nouvo chèf polis lan avèk ansyen chèf la, m ap pale de Leon Charles epi Frantz Elbe. Sètadi nan afwontman ki genyen kounye a ant lapolis avèk bandi ame yo, lè nèg yo mande ranfò, yo jwenn ranfò a tan. Se sa k fè w wè pa t gen katastwòf yè. Nan moman n ap pale la a, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, Ebyen, polisye yo gen kontwòl estasyon Gonayiv ak Aviyasyon sou Ti Cha e jis rive pòtay Sen Jozèf. Polisye yo rete pou gen kontwòl Lasalin ak kafou Waf Jeremi epi blòk Bò Iska kote kamyon yo pase a. Fò n di ke Gen plizyè tantativ ki fèt pou ta kapab fè yon parèt nan Boston tou, men ekoute, mesye yo bloke wout lan, yo mete kawoutchou ak dife, yon mannyè pou ke char la li menm, li pa avanse. Pou strateji lapolis la m ta kapab di, pa egzanp yè, yo mete yon char nan rantre waf Jeremi. Sètadi yo fè chak gwoup sa yo kado yon char. Nan zòn bò Iska a tou, yo fè l kado yon grenn cha. Nan anpil zòn ankò, yo fè nèg yo kado cha. Men ekoute, cha pou Kafou Boston nan, sa k te vle gen kontwòl Kafou Boston nan, l pa t reyisi paske te gen anpil estrateji pa bò kote mesye sa yo tou yo menm pou bloke lari an, mete kawotchou ak dife pou ke cha sa a, li pa t kapab franchi espas la. Epi, lè bal ap pete, pete, pete konsa. Nan zòn blòk stasyon Gonayiv, yo te vle mete 2 cha nan O, anpil bal ap pete, lè nèg ki nan cha yo mande, m ta kapab di ranfò, ebyen yo pa t menm bezwen ranfò menm paske te gen yon twazyèm cha ki li menm te disimile li kèlke pa, epi pandan pote boure a, cha sa li menm li parèt, li aji kout bal. Bon, dapre enfòmasyon ke m genyen, enfòmasyon ki rive jwenn mwen, e enfòmasyon m ap mete o kondisyonèl tou, paske jete pa sur plas, fòk omwen lapolis ta bay bilan nan kad batay sila, pa bliye m di nou se pa operasyon, e ke si Barbecue ki se pòt pawòl oubyen prezidan je nèf an fanmi e alye, pran lapawòl, li ta kapab bay yon ti detay sou batay sa tou. Konprann byen, lè enfòmasyon an sòti yon kote kòm dab, ebyen lè l rive jwenn ou, li konn pase anpil kote e avan l rive jwenn ou an, m ta kapab di, li pèdi sa n ta kapab rele otantisite li. Se sa k fè sètèn fwa w konn tande yon enfòmasyon, jan yo ba ou l la, se pa konsa vre. Men, daprè anpil enfòmasyon ki ap sikile pou kwè l ye la, sèke. Ta sanse genyen de blese o nivo de G9. Eske genyen de blese o nivo de lapolis egalman? Ben sa on se pa. Epi enfòmasyon sikile kòm kwa ta genyen sòlda ki tonbe nan kan G9. Tande byen wi, ta sanble gen sòlda ki yo menm tonbe nan kan G9 paske batay sa a li te on ti jan pi byen kowòdone. Men malgre tou, on ne parvyen pa M ta kapab di, a pèmèt kamyon yo al pran gaz la nan Varreux paske se nan zòn sa batay la konsantre. Lobjektif de lapolis se m ta kapab di repouse mesye sa yo, fè yo ale yon kote epi pou ke kamyon yo kapab genyen fasilite pou al pran gaz la. Eske se pral yon bagay fasil? Mwen m pa kwè sa. Pou enfòmasyon ki rive jwenn nou, nou kapab li an vrak, nan batay ant lapolis ak G9, gen viktim, men li rete a lentèn, paske nou pa ka konfime, ni wè yo, akòz lè nèg sa yo ap batay, m ta kapab di, ebyen, yo pa kite enfòmasyon yo sikile. Sa vle di, si genyen kèlke pwòch ki tonbe, w ap difisil pou konnen. Konprann byen wi, depi se pa lapolis ki ta bay enfòmasyon an oubyen se pa yon moun ki te nan batay la ki ba w enfòmasyon an, l ap difisil pou w konnen. Sof si, m ta kapab di se ta yon gwo tèt ki tonbe pa egzanp tankou lè operasyon ki te fèt nan Dèlma 75 ki te vize pou kapab elimine Manino, pa egzanp si se yon gwo tèt ki tonbe w ap gen chans konnen men si se de sòlda tou senp konsa, ebyen m ta kapab di ou p ap ka konnen. Ebyen zòn sa yo fòn di ke anpil moun ki rete nan zòn sa yo fòk nou fè anpil prekosyon fèt atansyon paske lè bal ap tire pasi pala konsa ebyen veritab viktim nan konn toujou nou menm ki nan popilasyon an e lè nou viktim kit se bal lapolis kit se bal bandi ebyen nou pa gen ankenn moun nou pral pote plent. Se nou menm ki pou pran yon maksimòm de prekosyon. Pa egzanp, gen yon bagay ki pase lotjou, se avanyè, mwen gen de twa timoun lari, timoun sa yo m konn pran swen yo, anpil fwa m rankontre yo, yo konn ap batay nan lari an, m ap rale sentiwon m pou m di yo pa batay, antann nou, viv tankou frè paske nou konnen sitiyasyon an, nou soti menm kote avè m, se timoun ki soti sou waf Jeremi, sou waf Site Solèy. Men yo sòti anba epi yo vin brase nan wo Dèlma. Epi pandan lasware m te sòti nan lari an pou m wè kòman sa ye, mwen rankontre avèk 3, epi timoun sa yo di m e pa 2 baton lapolis ba yo. Sa l ye? Ebyen lapolis wè yo paske nan kad batay la nèg yo t ap sòti anba epi pandan y ap moute lapolis kenbe yo monchè yo ba yo anpil baton. Gen youn ki di m konsa ke. Pou baton sa l pran an, se sa k ap fè l kenbe zam. Monchè m fè anviwon 60 minit ap pale a timoun sa yo pou m di yo mesye non pa al antre nan lojik sila, lari an se degaje nou pou n sòti nan lari an, defini yon pèspektiv, gen yon jan nou kapab fè pou n sòti nan lari an men zam nan fòk nou pa kenbe l. Donk, m panse ke baton sa a fè timoun yo mal e Se petèt youn nan bagay ki te kapab fòse yo al kenbe zam pou yo pran revanj kont lapolis. Pa bliye m di nou ke enfòmasyon yo ap tonbe o kont gout. Nan moman n ap pale la a genyen pèspektiv ki ap fèt o nivo de lapolis pou kapab rive pran kontwòl Lasalin. Se pa pral fasil. Bon, antouka nou pa konnen ki lè dezyèm manch batay la ap fèt, men de tout manyè tout moun kanpe sou kiviv yo la a paske gen zam, Gen bal, gen cha, gen polisye, gen bandi e nèg yo sèmante toutotan Ariel nan tèt gouvènman sila gaz la p ap sòti onivo de Varreux. E Barbecue te fè deklarasyon pou dire ke yo prale konsète onivo de G9 pou wè nan ki mezi yo ta kapab. Pèmèt ke gen yon koulwa imanitè men li sanble ke kestyon sa li pa fè inanimite o nivo de G9 an fanmi e alye. Se sak fè w wè ebyen nèg yo kanpe tèt rèd pou kwè li la. E nan kad batay sa tande byen gen Bèlè genyen G-pèp o nivo de Site Solèy ki ap veye. Anba toujou gen kèk ti grenn bal kap pati baw baw konsa konsa men Gabriel poko mete bouch li nan batay sila. Se konsa bagay la ye, sa vle di se veye nèg ap veye la pou wè kòman yon deblozay ta pete epi pou yo tou fon pote boure, men map mande m mezanmi humm eske moun nan zòn yo kapab sipòte sa map tande yo paske lè nèg sa yo ap batay mezanmi se tout koral ou tande se tout zam ki ap fonksyone. E kriz sa a, jan n ap gade li la a, ebyen s on kriz ki poko sou wout pou rezoud. Grèv la leve, se vre, jounen mèkredi 27 oktòb 2021 an, apati de 4 è de laprèmidi, grèv la leve. Men m gen yon ti pwoblèm wi, mesye grèv yo. Si dèzòm zame, yo menm yo di ke yo p ap kite gaz la soti nan Varreux e ke nou menm, Nou antre nan lojik grèv tou? Bon, eske la a m ta kapab di se pa yon bagay kowòdone? Se la le pwoblèm. Donk kòm grèv la le, kòm grèv la leve, men kounye a la a se kesyon nèg ame yo ki anpeche pou gaz la monte. Sa vle di, moun ap toujou peye kous moto mil goud paske gen nèg k ap chache achte galon gaz la 500 dola, nan twa kous li k fè deja 600 dola. Sa vle di pwoblèm nan li la pi rèd nan kò nou. Donk nou menm k an Ayiti ki ap viv e ki kontinye ap viv se dur. Antouka m te gen anons sa pou m te fè nou. Mwen gen yon pwòch mwen e jiska 2 y ale yo ale e yo p ap tounen ankò. Gen youn se yon bon zanmi m se Jan Jan. Il etait plus vieux que moi paske nou leve ansanm. Mwen leve nan men l nan menm lakou. Se pa t janm yon moun ki konn leve je l gade yon moun, ki pa janm nan diskisyon ak yon moun, men petèt sa kab rive pwoblèm peyi an, ebyen lakòz li ale. Li fè tansyon, sik an menm tan, e obou de 3 mwa, ebyen l pa t kapab sipòte ankò, li pèdi lavi l. Ak tout fanmi li n ap di Rest in Peace. E mwen menm egalman paske se kòm yn pati de mwa ki è pati. E pi m gon lòt ankò m ta kapab konsidere kòm yon manman. E paske premye moun m ta kapab di ke mwen pran kontak avèk li e nou te gen yon lyen trè parante se Yaid. Elle s'appelle Yaid, la mère de Bendy, Jenny et Macky. Ebyen li ale. Ak ti ramo tou, anpil kouraj, paske lavi se kòm sa, nou fèt, nou viv, rive yon tan, nou ale. Men dèfwa, nou konn ale twò jèn. Wi sa konn rive, men ekoute, ou pa ka batay kont sa. Mèsi bokou la fanmi, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail, pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!